Byen bonswa tout moun eben jòd la nou okak e nou deside de fè yon bika pawòl anfen kontinye piskè di dan lè kak nou toujou ka fè bika pawòl chak fwa nou pe fèy nou pa fèy e sa te enpòtan kè nou fè bika pawòl la sa davwa kè le 24 jwen 2022 nou vrè yon barbari ki fèt anlè pèp afriken o mawòk E nou te etone, anfen, an pa menm sa si nou pe di etone paske se trè souvan lè on pwoblematik ka touche pèp nèg, yon silans de plon, nou ke di a se sa ka rive Afriken a si latè. Alò le 24 jwen, nou vwè ke o Maròk, presizeman a nan on anklav ke yo ka kriye Melina, son ti mòso tè ki ka fè lè Maròk ka jwenn èvè Lèspany, Enben, nou wè ki jan yo te ka masakre de Afriken ki te ka eseye janbe pou yo rantre ann Espay. Masak la te tèlman apiye, nou ke di, davwa ke nou te ka wè ke se jandam Mawoken la te ka pran tan a yo, pandan se moun nan atè, ba yo kout kòs a fizi, ba yo kout baton si tèt, avèk britalite pou fin tiye yo, kòmsi se te zannimo ki te atè la. Alò nou choke ke laprès an peyi Gwadloup pa je relate sa, alòske peyi Gwadloup se yon peyi o la majorite a se afwodesandan. Sa ki ve di ke nou ni yon mòso an nou ankò ki a dan peyi afriken. Lè yon biten ka fèt an peyi Lafrans, nou tout ka woukle paske yo ka di nou woukle. E lèkzanp se Je suis Charlie. Yo tue kelke moun. Nou pe nou pe envante nou kè sa fèt men toujou eti de tue kèlke moun eben yo mande le mond antye dè et charly yo von pakèt moun te et te charly nou ka vrè kè nyon gè an ikrèn yo jis adan super marche mande gwadoupeyen participe a otè de 1 euro lè ou ka fè komisyon an pou soutyen se moun na sa alò nou ka di eskè tin de pwa de mezi a si la tè nyon pway mezi pou love ou son moun nwè. E anpwey mèsi lè w wè w se yon moun blan. Alò se pou sa kè nou ka di le silence tue. Paske si nou lese sa fèt, sa vle di kè to ou ta, nou ki isi dan, se yon biden ki ke vin jwenn nou. Donk nou pe pa aksepte kè sa ka rive a pèp afriken e pa di ayen. E nou pe pa non plis aksepte kè nou ka peye rèdèman sa tele, nou ka peye tele isi dan, e kè moun ki sanse pote lènfòmasyon, ka fè kòm si yo pa o kouran alò se pou sa kè jòb la anteka tyenn vè de ou twa moun dè pale dè sa paske si nou pa pòte lenfòmasyon moun pa save e yon lòt gwadloupeyen ki etone dè tann kè atrosite la sa fè alò fò zòt fò zòt sav kè peyi lafrik se yon peyi ki lè blan ka rive yo ka divize peyi la Yo ka mete Cote d'Ivoire, yo ka mete anfen Senegal, yo ka mete Mali, anfen yo ka divize y pou enterè pèsonèl a yo. Men tout pèp la sa se yon sèl pèp. Yo efektivman teni de mès e labitid diferan de yon pwen o dòt, kon moun Lapwent ka manje yon jan, moun Bastè ka manje yon dòt jan, men sa pa ka anpeche ke tout se mna sa se Gwadoupeyen. Eben Lafrik se menm miden la. E se vre ke ni De par l'histoire, nou ka nou ka chonje ke efektivman le pèp arab te deja komanse sa yo ka kriye le servile de l'homme noir. Yo mete nom nèg anba anba lesklavaj, men L'Europe ki te swadizan yon peyi prevenan kontinye e kontinye avè menm avè yon mode d'emploi ke nou ka kriye le code noir. Donk se pou sa kè tout se biten la sa merite denonse paske nou an venteyinyèm syèk nou pa yè nou a lè ou ka pijon yon bouton ou ka twouve w an swis ou ka twouve w o japon ou ka twouve w tou patou a lè la sa nou pe pa konprann nou pe pa aksepte kè yo ka mache sou yon pèp paskè koulè a diferan e nou menm vwa dan de repòtaj o la se bougra ka di w konsa kè o mawòk lò vwa vwa yo ka pase de madanm ka krache si yo paskè yo nwè. Dakò? Donk tout se biten la sa, jòd la fò nou denonse li. Pase si nou lese sa fèt dan le mond, demen se ke tou an nou. Donk se anlè deba la sa kè nou ka pale, anlè eske on pèp siperyè ou on dòt, eske on pèp ni dwa fè atwosite on dòt, eske ni de pèp ki merite respe e dòt pa, eske abobinasyon fèt pou enki nèg a si la tè, pase kalonswa la nèg ye, yo ipoteke viyay.